Mwen pa santi m alèz pou m di l, men m oblije di l. An Ayiti nan moman an, tout moun prèske tounen Barbecue. Paske nan moman an Ayiti, bandi se pran moun, touye moun, boukannen moun. Tèt chaje. Nan videyo sa a nou pote pou ou kote mesye 400 mawozo yo brile 2 sòlda pou mesye chen mechan yo. Men an revanch, ebyen, Chen mechan griye yon solda pou 400 mawozo tou. Rete la ou pral swiv video a koman sa tap dewoule men se tris wi pou ap gade moun ki anba dife kap rele e ta sanble mesye yo pat pèse malgre yo dechaje katouch sou mesye yo bon m di nou Po mesye yo pa pèse non. Ebyen kisa yo fè? Malgre yo pa jwenn zam sou nèg yo, men difè ke nèg yo kagoule, yo met nan tèt yo se sòlda k ap goumen pou chen mechan. Ebyen yo pran nèg sa yo, yo touye yo epi yo mete dife sou yo. Si w pa gen kè, pa ret tann videyo sa a paske sa se yon videyo kanibal, li trajik anpil. Yon lòt kote lapolis. Nan menm kad kouri dèyè nèg 400 mawozo yo, pwofite fè yon bèl kout filè. Nan kout filè sa a, lapolis touye 3 gang ki fè pati de 400 mawozo avèk. Lapolis arive arete yon gang, yon chèf gang ki nan 400 mawozo. Hum! Nou gen detay pou ou. Ta sanble 400 mawozo pran anpil frap! Hum! Ayayay! Bonjou si se nan maten, bonsoir si se nan aprè midi men sa depan de ki kote wap swiv nou nan moman an sil maten pran bonjour sil aprè midi pran bonsoir ebyen nou kontan gen ou kòm telespektatè nou men jis avan nou vini pou n devlope pwen nou te deja anonse ou kap fè esansyèl emisyon an jounen jodia banm pataje ti enfòmasyon sa avèw gen yon zòn ki rele ona vil E selon tout enfòmasyon, mwen rive jwenn ke zòn sa a se yon zòn ki andedan Bon Repo, kote Preval te deklare ditilite piblik. Ebyen se menm zòn Kanaran yo, tou prè kanal. Ok. Se pa Kanaran non men tou prè kanal. Jounen jodi a, lekòl t ap byen fonksyone nan zòn sila. Ebyen fò m di nou gen de twa vagabon, M pa konnen ki kote yo sòti, y al tire wòch nan pòt yon nan lekòl nan lokalite a. Fò m di w, yo annik fin tire wòch la, tout lekòl fèmen. Sa vle di, ou wè nan ki nivo pèp la li menm, li fistre, nan ki nivo pèp la twomatize. E twomatizan an, li la kèk tan. E ta sanble, Li pati pou anpil tan wi. Paske nou pa wè leta ase pwisan. Pou leta ta arive demantle tout gang sa yo ki an Ayiti. Finalman nan zòn metwopolitèn nan, m ap pale de Pòtoprens, finalman m ta renmen ou banm yon zòn ou konnen k pa gon chèf gang k ap dirije l. Silvouplè si w kapab banm yonn. M ta renmen gen yonn. Silvouplè dim ki kote an Ayiti nan zòn metwopo litèn nan sa vle di zòn pò o prens la zòn lwès la banm yon kote ou konnen ki pa gon chèf gang kap dirije l sa vle di men nan ki nivo peyi a redwi men nan ki nivo kapital yon peyi redwi. Men nan ki nivo. Ou wè pèp la li tèlman twomatize kounye a, yon vagabon parèt li tire wòch nan lekòl, tout lokalite a gentan, mezanmi tout moun antre lakay yo, lekòl lage bay sa o. Pèp la pa kapab ankò. Ooh! Antouka. Ebyen, bourik chaje tankou Legba pa gen tan pou l kanpe nan wout, an nou devlope kèk pwen nou genyen pou n devlope nan emisyon an avè w. Jodi a, ou ka twouve ke m enpe bouso, debousole, enpe, m kapab di fatige paske, ey, lè m ap bay enfòmasyon sa yo, m pa santi m nan nòmal mwen. E pou w ap gade videyo, 2 jèn gason nèg yo mete dife sou yo Hoo bondye ki kote nivo kanibal sa ap rive an ayiti poukisa mesye yo pa rive pran konsyans poukisa politisyen pa sispann bay nèg yo katouch humm hein poukisa politisyen pa sispann bay nèg yo katouch pou lapè retounen daprè mwen menm m ta rive prezidan ayiti m ban nou garanti nan 1 an. Yon moun ou tap bezwen dòmi ou desann vilaj de dye nenpòt lè li a ou al dòmi matisan ou desann kwadèboukè ou al dòmi ou monte gran ravin ou al dòmi nenpòt lè li a pase tande m tande gon gwoup gon sistèm an ayiti k pa vle moun chanje anyen mwen m ta prezidan ayiti nan 1 an se pou bagay sa yo sispann. Vakabon ke nou ye. Ebyen fòm di nou la polis rive touye 3 vwayou ki te fè pati de gang 400 mawozo a. Ki non vwayou sa yo se la grand kestyon ke nap bouske repons pou li. Men ou konnen depi ou sou odit, depi ou sou bon news ou pa ka pa jwenn enfòmasyon sa. Ebyen kòman nèg sa yo. rele map pale de mesye sa yo ke la polis arive mete dòmi nan je yo pou baz 400 mawozo. Yonn ladan yo te rele Wadson, yonn te rele Jims, lòt la te rele Efendi. E Efendi sa li menm, se yon chèf gang ki tap dirije Kafou Sen Mak. Ebyen, lapolis rive mete dòmi nan je 3 mesye sa yo, pa twò lwen mache se radòt la. Sa vle di, Bon Repo. Ok? Sa vle di, nan mache ki bò Digicel. E natcom nan Bon ronpren bon repo a. Tet chaje mezanmi. La police good job, kontinye paske peyi a paka konsa humm. Chak zòn ou rive, chak ti kwen ou rive paka gon chèf gang, peyi a paka konsa. Ebyen rete la m pral ban nou gade video egzakteman kote mesye 400 mawozo yo ap brile 2 mesye pou chen mechan. Men fòm di nou gen Maxoni. Marc Sony se yon jèn gason ke anpil moun konnen ki pap travay. Men si w wè byen misye posede paske misye se li menm k ap ede kèlke pa Yonyon ki se chèf gang 400 mawozo ki nan prizon an, se misye a distans k ap ede Yonyon vann tè. Ki fè di l te bagay sa yo, misye menm gen ponp a esans, sa vle di ponp gazolin. Ebyen, lapolis arive depoze lapat sou misye jodi a. Paske sa fè kèk tan, lapolis fè plizyè vwayaj lakay misye, malerezman, yo p t ko janm ka jwenn li. Ebyen, ou mèt fè tout vi w ap kache, jou Pou avili a wap avili kanmenm zanmanm ebyen nan moman nap pale a towo sa nan men lajistis men eske se nan prizon nèg sa yo ta dwe ale oubyen fèl yon sèl fwa avè yo antouka nou konn kòman m konn mandel deja men fòm di nou se grav wi jiskaprezan si w konnen w pa gen kè pou gade video w ka toujou ale ooh se tris. Moun tounen babekyou. Y ap boukannen moun. O mon Dye. Bat moun, fè moun kite zòn nan. Moun nan te gen lakay li, kounye a l kite l, li pral mande a dòmi nan yon lòt zòn, li pral dòmi sou yon plas piblik, alòske l gen kay li. Kòman nou santi nou mesye? Hum? Nou gen manman, nou gen frè, nou gen sè, nou gen papa, nou gen pitit, nou gen madanm, nou gen mari. Waww! Se triste. Antoulèka banm mete video a pou nou oh non non non non non non non m bliye m pat ka met video a pou nou men nap tande voice la banm ban nou tande koman mesye 400 mawozo tap pale paske depi ou mete video kote yap brile moun oubyen moun ki genyen blesu sou yo oubyen moun ki toutouni nou konnen wap pèdi medya. Paske medya an liy yo pa fonksyone konsa talè w tande ou vyole ebyen prensip e kominote a. Ebyen m pap ka met video kote yap brile a pou nou men nap tande son an nap gon ide. M ta swete nou pa kriye. Yo rele m US. Medya a rele Odit. Li pa two ta non ou kapab abone komante like mande yon fanmi yon zanmi fè menm bagay la avè w paske se sèl mwayen ou kapab sipote nou A chak fwa nou gen yon kòm moun k ap tande nou, nou santi nou gen anpil enpòtans nan popilasyon an. N ale, n al travay yon lòt emisyon pou ou, n ap kite vòys la kote w ap tande kòman mesye 400 mawozo yo t ap pale kòman y ap rejwi nan lamò mesye sa yo ke yo boule yo. N ale, n ap kwaze pou yon lòt emisyon. Akouna Matata.